Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon gen anpil ti koze nou pral pale nan emisyon si la dabò nap di tout moun byen vini sou chanel ou renmen anpil lan ki se RL Pro d'info 24h sur 24 7 jou sur 7. An pasan nap salye Romelus Lovenson ki se yon fan enkondisyonèl chanèl sila e ki ap fete anivèse li jodi a. Ebyen eh nap di a Romelus Lovenson Happy Born Day e nou swete ke tout bagay yo kapab rive posib pou ou ke Bondye fè wout avèk ou. Se parti! Genyen yon dosye la m ta kapab di ki konsène Belè. Men, se yon dosye ki bay anpil lapenn paske sa gen kelke mwa depi ke nou te wè yon imaj yon pèsonaj de 80 zan ki kalsine. Nan kad batay ki te genyen, konfli ame antre lè 2 gwoup rivo. Ebyen, jounen jodi a la genyen 2 pèsonaj ki mouri sou Belè. Men, mwen twouve m nan difikilte pou m ta akize yon klan paske gen yon voice e la pèsòn ki li menm a travè vòys sila a eksplike ke yo touye sitwayen an men li pa di ki gwoup men moun ki nan zòn nan e kapab di tèt yo ke a se kapab tèl gwoup wi ki touye l paske e nan espas kote l ap viv lan e ou kapab di tèt ou ke eske l te pi pre belè eske moun sa yo yo te pi pre krache dife konprann byen. Paske mwen m pa vle fè ankenn akizasyon e ke e pou se ta yon espès de difamasyon. Konpwene. Alò fò n di ke nan batay ki te genyen mèkredi an, genyen 2 pèsonaj ki yo menm abite nan zòn nan. Batay mèkredi se toujou ba Dèlma avèk mesye e Belèr yo. Ebyen, 2 pèsonaj sa yo gen youn se frè Cheri, lòt la se frè Jan. Daprè vòys ki rive jwenn nou, Frè Cheri se yon moun tout moun konnen nan zòn nan paske li toujou ap fè yon seri de travay. Frè Jan tou, anpil moun rele Ti Jan, donk depi genyen travay lapwòptay tankou ranmase fatra, se li menm ki toujou devan, chèf de fil nan aktivite sa yo. Men, sè de pèsonaj la, se moun ki avwazine 80 ane yo konsa. Se oktajenè moun sa yo ye. Ebyen ki sa ki pase? Nan batay ki te gen mèkredi an, alò frè Cheri pran bal, li tonbe. Pandan frè Cheri atè a, l ap jigote tankou jan moun yo toujou di sa an kreyòl, ebyen Ti Jan tande frè Cheri k ap rele, li sòti nan legliz lan pou l al rale frè Cheri. Se nan moman sa a, Le bandi zame, nèg yo pase yon foul sou frè Ti Jan. E pi se konsa, 2 pèsonaj sa yo, m ta kapab di ki fè pati moun ki pi aje nan zòn nan, yo pèdi lavi yo. Se tris wi, se tris sa ki pase a. Moun ki voye voice la ban mwen an, mwen te mande l eske mwen kapab pase voice lan, men li poko ban mwen repons. Petèt ke li poko li mesaj la. Mwen estime ke pwiske voice sa li viral a travè lè rezo sosyo, ebyen poukwa nou pa fè moun tande voice sa tou, sitwayen sa ki ap esplike kòman frè Cheri ak frè Tijan jwenn lanmò yo mèkredi pase. Bonjou tout frèm yo ak sèm yo ki andedan koup lan kòman nou ye nou anfòm espere nou byen ak jezi bon waw yè m aprann yon nouvèl nouvèl sa tèlman deranjem zanmim yo m oblije pa menm ret nan travay mwen alè ke pou m ta relache m oblije al lakay mwen tèlman tèt mwen ap fè m mal mwen boulvèse nouvèl lan se ki sa l ye gen 2 pèsonaj sa m ap di an la nèg bèlè konnen l ki andedan gwoup lan e m pral lage foto yo gen 2 pèsonaj ki abite bèlè. E 2 pèsonaj sa yo, yo leve nan zòn nan. Ki se frè cheri avè frè jan. Yo ba l yon ti sinon ti jan. Misye toujou pwòpte tout zòn andedan bèlè. Tout moun konn sa nèt. Depi gen yon zòn ke y ap pwòpte kòm si pou leve e. Pou m ka idantifye l pi byen pou leve fatra bagay sa yo se ti jan ou toujou tcheke tout kote èske ou konprann frè cheri tout moun konnen l nan legliz lan e l toujou devan pa gen dayè nèg yo konnen frè cheri avèk frè jan nèg sa yo pa nan anyen yo pa nan bagay gè se 2 granmoun mesye èske n konnen mèkredi an nèg yo fizye tou 2 granmoun yo. Nèg yo fin tire frè cheri, pandan ti jan tande katouch sou frè cheri atè a, gèlè frè cheri tap rele li potko nèg yo potko fin tirel, kounya ti jan menm sòti nan legliz lan. Lal rale lal bat poul wè sa frè cheri gen lal rale frè cheri epi nèg yo tou fè ti frè jan rete yo pa son foul sou li tou mesye men nan ki sitiyasyon on jèn Ap viv andedan yon peyi konsa. Frè cheri sot fete 80 tanl la 6 janvye a sot bal 80 tan frè cheri sot fete m pa konn ki laj ti Jan genyen e m ret kwè ti Jan pi gran ke frè cheri nèg yo tire 2 granmoun yo mesye 2 granmoun sa yo tout moun nan zòn nan rekonèt yo e Yo inosan yo pa nan afè gè. Okontrè ke sim tap di nèg yo rete nan fyèf nèg krache dife yo paske legliz nazareyen li nan sou sòl nèg krache dife yo paske se yo menm ki okipe espas sa. Sa vle di yo toujou wè frè Jan chak jou, yo toujou wè frè Cheri chak jou. A ki enterè nèg yo fizye tou 2 granmoun yo? Bon antouka mezanmi nou tande voice la nou wè E nou tande kòman bagay yo ye nan peyi Dayiti, hum se grav. Lamò pa eparnye pèsòn nan ti peyi sa. Claude Joseph kontinye ap frape sou dosye Jovenel Moïse lan. E genyen yon dosye mwen jwenn la, kote ke Claude Joseph ekri kèlke fraz dans le dossier-ci là. Paul dit que le gouvernement, dirigé par le premier ministre Ariel Henry, ne pourra pas rendre justice au feu président Jovenel Moïse pour quatre raisons majeures. Et il a expliqué ces quatre raisons. Écoutez bien. Immédiatement après le crime, le chef du gouvernement s'est entretenu au téléphone en deux occasions avec l'un des présumés assassins du président, en l'occurrence Joseph Félix Badio. Donc, dans le premier paragraphe là, il dit que, eh bien, première raison, c'est que Ariel Henry t'est parlé ensemble avec Joseph Félix Badio dans le téléphone, il assassin Jovenel Moïse. Deuxième non, Li di ke sans être inquiété, le présumé assassin a rendu visite au Premier ministre Ariel Henry dans sa résidence officielle pandan omwen 2 fwa aprè lamò du prezidan Jovenel Moïse. Te gon pawòl konsa ki tap pale pou di ke ebyen lè mouche Badio konn toujou vin kote Ariel, Ariel di sa w ap fè konsa e ou pa ka ap lage kò w nan lari a konsa, o pwen ke Félix Badio di li menm nek pa ka fe lany. Nou pati pou 3e euh, pwoyan. Le premier ministre Ariel Henry a systématiquement fait obstruction à la justice dans le cadre du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, à preuve pour éviter vainement d'être inculpé dans cette affaire, M. Henry a révoqué le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, et a mis à pied le commissaire Belford Claude parce qu'il a convoqué puis inculpé le premier ministre dans son réquisitoire supplétif. Donc, deux Mounsayo à bataille pour que Jovenel Moïse joigne justice. En parlant du ministre de la Justice et de la Sécurité publique à l'époque, qui c'est Rockefeller Vincent, puis le commissaire du gouvernement, Bedford Claude, eh bien, Ariel les a révoqués. Hum. En allant quatrième partie, hein, vous dites que le premier ministre Ariel Henry s'est catégoriquement opposé à la requête de l'ex-chancelier. Claude Joseph ayant demandé à l'ONU de mettre en place une commission d'enquête internationale sur le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, Ariel pas d'accord avec requête ancien ministre affaires étrangères là qui mandait l'ONU pour capable mettre en place une commission d'enquête internationale sous dossier ci là. Et de conclure, l'ancien ministre des Affaires étrangères a dit il est donc illusoire de penser que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry est la moindre volonté politique d'obtenir justice pour le prezidan Jovenel Moïse. Ensi soit il. Ann pase nan yon lòt dosye. Enfòmasyon ki fèk tonbe fè kwè ke genyen endividi ame ki kidnape 5 moun abò yon machin otobis, Patrick Coachline ki li menm asire lyezon Pòdepè Pòroprens. Zak sa pase nan zòn Ti Boukan, yon lokalite nan Gwo Mòn. Mesye nèg yo toujou ap frape nan zòn Gwomòn nan wi. Bon map mande m poukisa pa gen de patwouy fiks nan zòn sa yo. Zòn sa yo ki vrèman repite zòn wouj pou ka kidnaping, pnh vrèman absan daprè sa yo di. 5 moun kidnape! Bon mezanmi kisa nèg yo di finalman? Mwen m te toujou ap di sa atravè des emisyon. Nèg yo ba nou bout tèren. Wi, Paske kounye a la, di ke ou prale Kap Ayisyen, la wout è riske. Di ke ou prale Sendomeng, an pasan par le Kap, se ankò riske. Pase pa Kwadèboukè, ben se ankò pli riske. Kisa pou nou fè? Nan rejyon metwopolitèn nan, se petètre de senple parkou on nèg ou kapab fè. Donk sa vle di ke bagay yo grav. E depi ou wè kòm si on nèg antre nan antrepriz kidnaping nan, pa gen mande rete paske wap jwenn US. Menm lèw ta mande 100 mil dola aparaman ou jwenn 10 mil dola se kanmenm bokou men bagay yo rèd wi lapolis bagay yo rèd nan menw paske se ou menm ki la pou kapab asire sekirite fòk ou degajew sinon petèt chak bis yo ke nou mete yon 8 polisye ladan yo avèk gwo bagay manch long nan men yo epi lè sa m pa konnen kisak kapab fèt paske fòk popilasyon an jwenn sèvis fòn ka ede popilasyon an mesye. Tèt chaje. Bon, genyen yon fenomèn ki pwodui. Se o nivo de Fort Liberté. Jedi 27 janvye 2022, yon sitiyasyon inabityèl devlope nan Fort Liberté, departeman du Nord-Est. Li fè frèt anpil e tan mare vizaj li. Paske gen anpil brouillard. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon sou sitiyasyon sa a. Kisa ki ta eksplike l poukisa se premye fwa sa rive nan zòn nan? La nature sanble voye yon sinyal. Hum! Kote jeyològ yo? Fòk nou di yon bagay sou sa ki pase a paske he jan de fenomèn sa yo dènyeman an te wè gen yon sitwayen ebyen ki fè yon ti videyo e li menm k ap eksplike yon fenomèn li wè nan lalin nan, pou dire ke ben depi l konnen l fèt, li pa janm wè sa. Bagay yo grav. Ann gade ti videyo sa a kote ke sitwayen sa a li menm l ap eseye konprann e eksplike an menm tan fenomèn sa a nan Fort Liberté. jounen jedi 27 janvye 2022 an. Jan nou kab gade la mwen nan fò libète depi maten gen yon bwouya ki kouvri tout vil la nèt nèt nèt nèt nèt nou ta wè bagay sa tout vil la tout blanch avèk bwouya wè vil la tout blanch nou pa konn sa kap pase epi l fè. Frèt anpil anpil anpil anpil. Fè frèt anpil anpil anpil. E pa konn sa kap pase m pa konn ki fenomèn sa men. Moun yo di se yon bagay ki pa rive souvan. Bouya, bouya. Se yon bagay ki ekstwòdinè. Bouya, tout vil la nèt. Fò Libète tou blanch, tout kote nèt tou blanch. M pa konprann fenomèn sa, m pa konn kisa l ye. Se yon bagay ekstwòdinè. Gen yon ti videyo nou pral kite w gade. sektè sa yo. Jeneral, m lage wi. Fèt lage? Ok. Yè, m tande, gwo ekip malfrat yo santi nan jan peyi a ye la, sa e jeneral la ki di pou m di l, m pa bezwen di ki kote m sòti nan klan yo. Ok? Nan tout klan bandi k ap goumen yo, m pa bezwen di nan ki klan m sòti. N a konn ki klan k ap bay pwoblèm, n a konn ki klan Ki chyen anraje aktyèlman la nan peyi a la? On grenn bagay m konnen, Jeneral la di pou m di, pou m pase mesaj la pou tout medya yo kapab tande, pou yo pase mesaj la. Ou konn sa k pral gen la? Depi nèg yo mete sou kòk gaz la, nou menm n ap pase kont tout baz ki alye nou yo, oke, n ap boule depi e biwo leta nou jwenn. Ok e depi nou jwenn tou whatever nèg opozisyon nap boule bounda yo paske jan peyi a ye la nou paka nan mete sou gaz ankò mesye bann vòlè bann visye konprann paske nou menm tou kap fonksyone avè zam nan men nou nou ta renmen peyi a gon ale mye ladan tou ok sèt fwa si yo te moute gaz la yo te gagari pèp la pran pòz pa gen gaz yo moutel nou pa gen pwoblèm avèk sa ok. Moun toujou ap mouri pa janm gon solisyon. Ou konnen okenn bagay ki pral fèt la jeneral la di pou m di e tout medya ki gen video sa fèl pase. Depi nèg yo moute sou gaz la wè sa m vle di w m sorry pou peyi a nap pase pran tout pèp la avèk tout baz alye nou yo nap boule debye bwat leta nou jwenn bann vòlè. Antouka merci la famille, comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.